Jodi a ki se jedi 11 dawout la, nou kontan fè ti pale sa a ak popilasyon an pou n di yo, menm jan ak zansèt nou yo ki te fè l nan lane 1791, moman an rive pou n leve kanpe tout bon vre pou n fini yon fwa Pou tout ak sistèm kriminèl sa a yo te 13 ak 14 dawout, yon dat istorik e referansyèl pou tout moun ki oprime, oprese anba fòs fènwa bon gre sa a. ki se seremoni Bwa Kayiman an, ta pral debouche sou revòlt esklav yo ki pa t deside rete viv nan move kondisyon kòm moun. Se ki pral fè 21 ak 22 dawout 1791, sistèm esklavaj la te kòmanse pran gwo souflèt. lè tout zansèt nou te leve kanpe. Jounen jodi a, li pa twò diferan de sa zansèt nou yo te konn viv sou tan lesklavaj tankou ensekirite, vyòl, Kidnapin, masak, grangou, lavi chè, ak gaz elatriye. Nou sibi tout krim sa yo menm jan ak zansèt nou yo. Jodi a, nou pa ka travay pou n pran swen fanmi nou akòz ensekirite fabrike sou tout fòm sa a. ke kriminèl entènasyonal yo ak esklav mantal domestik ki andedan peyi a lage n, menm jan zansèt nou yo te pase alaksyon an 1791 ki pral bay 18 novanm 1803. Jodi a, AON mande. Tout pitit Toussaint Louverture, Capois la mort, Jean Jacques Dessalines, leve kanpe ansanm ak leve kanpe ak lidè a pou n mete kanpe gouvènman sali piblik la. Pou sa rive fèt, fòk nou leve kanpe e koupe fache ak gouvènman Inilateral sansi Ariel Henry a. Kriminel kriminel Nan lide sa a, lendi kap 15 dawout la, nou pral kay vrè lidè a. Ki se doktè titid. Pou l ka pou l ka ba. Pou l ka ba nou direksyon. Pou l ka ba nou direk direktiv sou gwo batay definitiv sa a ke pèp la angaje l. Titid, pèp la renmen l. Li menm tou renmen pèp la jou k ap 15 dawout sa a se pral maryaj. Djanm ant pèp la ak prezidan titi se sak fè nou kapab di ayiti pou aristid aristid pou ayiti tout pèp la envite nan nòs sila nap fini poun di rasanbleman Rasanble tout sak sanble poun sove Ayiti. Jodia nou menm AON nap viv yon pèp ayisyen ap viv yon moman difisil atravè ensekirite a ki ap vale teren atravè kidnapin nan chak jou Bondye mete kap vale teren atravè masak yo ki fèt nan plizyè katye popilè yo. E chak jou nou tande bal ap chante patou nan katye popilè yo, pèp la nan prizon lakay li. Jodi a, pou nou chita sou dosye sa, li soulve konsyans chak nan nou ki anndan AON e m kwè li soulve konsyans chak pèp ayisyen an, chak grenn ayisyen an jeneral. Paske jodi a nou ka di pa gen klas mwayèn ankò. Paske chak tan yo kidnape yon moun, se 50 mil dola ameriken, 100 mil dola ameriken, bon menm nan rèv moun sa pa janm reve ke lap konte l, vwa je klè pou l konte l. Si moun nan te gen yon kay, si moun nan te gen yon machin, si moun nan te nan yon djòb, sak sou kanè l plis fanmi l aba, se moun sa yo yo oblije ap entèpele konsyans yo pou yo pa kite yo mouri. Pafwa moun nan fin bay kòb la l mouri. Ensekirite a jodi a moun ki epanye de li se moun ki pwovoke l, se moun ki pwograme l, se moun ki finanse l, se moun sa yo sèlman ki pa jwi de ensekirite a, men m kwè nou menm kòm jounalis la, kèlkeswa kouch moun nan peyi a, pa gen moun ki epanye. Paske jodi a n ap viv de moun k ap resevwa bal mawon lakay yo, yo pa nan katye popilè kote ki genyen gang, men difèt ke yo pa twò lwen katye yo, yo menm sou kabann lakay yo, gen anpil adolesan ki pran bal nan tèt, e sa kòmsi nap viv nan sosyete, sa pa reflete tout moun, sa pa deranje konsyans tout moun. Jodi a si m ka manje, moun ki pa ka manje a sa pa deranje l. Jodi a si m ka nan lari a la, m gen yon 100 dola, yon 200 dola nan men m, Ki pa min anyen paske jodi a pou kwit yon manje lakay ou, mil goud pa ka fè l. E sa sa depan kantite moun ke w genyen lakay ou a. E ki manje w pral fè tou. Yon aleken kounye a se prèske 70 dola yon bwat aleken pou achte yon manje pou manje. Bwè kounye a prèske 100 goud. Sa vle di ou menm pou ta manje nan lari a. 500 goud pa ka ba w manje. Jodi a, m kwè ke nou menm kòm Ayisyen, kèlkeswa kouch sosyal nou ye nan peyi a, nou tout nou konsène. Paske mouvman ki dwe fèt la, se yon revolisyon konsyans ke l dwe ye lakay chak grenn Ayisyen. Jodi a pou m konsyan E nou tout, maten midi e swa gen anpil moun ki sou rezo sosyo, yo wè mòd de vi lòt peyi, yo wè kijan moun fonksyone. E konsyamman m ta renmen pou popilasyon rann li kont, menm lè l ta nan dimansyon zonbifikasyon m kwè ke l kòmanse reveye, depi aprè 26 jen la l kòmanse reveye, paske tout moun wè kijan moun dwe viv tankou moun, paske gen moun jodi a la k fè 2 jou 3 jou k pa ka met kiyè nan bouch yo. Sa vle di ke sa yo, nou pa ka pouse moun pou yo soti nan kondisyon an. Se konsyans tout moun ki pou di, jodi a n deside kase kòd la la, pa egzanp, lendi 15 out la la, m deside kase kòd la la pou tout moun anbake nan batay k ap fèt la e fòk Ayiti viv e fòk pèp ayisyen menm avèk konsyans yo sove pwòp Frè yo ki bò kote yo, ke yap tiye a, ke se pèp la ki pou sove pèp la. Nou prale avèk tout kaye doleyans sa a devan kay Doktè Jean Bertrand Aristide, sèt fwa si pou l di èske l ap akonpaye pèp la oubyen non l pap akonpaye l, paske jodi a la, dimansyon popilasyon ap viv la la, Nou pi rèd ke kanibal, nap rache moun, nap boule moun, pa gen moun ki epanye. Jodi a la, chen ap manje moun, gen moun ki gen chen lakay yo, yo depanse medsen prive pou yo, pafwa pou yon mwa, chen ap depanse 4, 500 dola ameriken pou manje, pou pran tretman l. Jodi a nou menm pa gen yon moun ki pou vire gade nou, pou n depanse menm yon mil, pou yon 5000 goud pou nou, pou n ka manje. Se pa manje k rele manje a non, pou n ka met yon kiyè nan bouch nou pou n desann vè nan vant nou. Jodi a nesesite a klè, se tout moun ki pou anbake nan bato a pou n al di Doktè Jean Bertrand Aristide, pèp la ki se bakòp li a, li deside pou l di yon mo, èske l ap kapitèn bato a oubyen ke èske se lòt kapitèn l ap mete sou bato a paske peyi a pa kapab ankò. Se kowalisyon chofè moto legal yo ki anndan AON. ansanm òganizasyon nasyonal yo. Jounen jodi a ankò yon lòt fwa, nou vin la a, anndan konferans sa, pou n vin di, sèt fwa si se twòp, nou pa kapab ankò, kesyon gaz sa a, Li vle fin avè n. Kesyon gaz sa, yo pwograme l pou fin ak chofè moto, chofè machin, moun ki gen ti moulen. Ebyen, se poutèt sa, nan jou k ap vini la yo, nou pral fè gwo leve kanpe. Tankou dimanch k ap 14, chofè moto yo ap kontinye nan lari a e lendi k ap 15, kote chofè moto yo y ap nan lari a, Pou kesyon gaz e lavi chè. Pandan ke nou menm, AOM, ansanm òganizasyon nasyonal yo, pandan nou pral fè pakou sa a, nou pral kontinye pou n di pèp la, leve kanpe, nou bouke a gouvènman peze souse Ariel Henry e alye li yo. Ebyen, N ap depase Channmas. N ap soti Channmas nan premye pwen, nou pral fè Lalu, Martelly Tèkin pou n fè Nazon, n ap stop nan Kafou Ayopò. Lè n rive Kafou Ayopò, nou pral fè otowout de Dèlma. Lè n rive sou otowout Dèlma, Nou pral vire rantre bò televizyon nasyonal, la n ap kanpe pou n pran tout moun k ap sot Petyonvil yo pou n fòse l. Nou pral antre pa anndan Dèlma 33 pou n parèt Kafou Jeral Batay. De Kafou Jeral Batay, n ap kontinye dwat pou n parèt nan Kafou Rita. De Kafou Rita, n ap vire pou n al parèt Kafou Fleryo. Lè n rive Kafou Fleryo, nou pral rive devan. Rezidans Doktè Prezidan Aristide. Men manman koze a, nou pral di Prezidan Aristide nou vin chache yon desizyon nan men l. Yon desizyon, kòm nou di kle a e nan men l li ye. Menm jan kanmarad Betty Marcellus sot di l, pou n konnen èske l vle pran rèy la pou l gouvène bato a avè nou paske nan sa Ayiti twouve l la, nan van ensekirite sa a, anba mizèrere sa a, Nan pwoblèm gaz sa, moun ki konn fè, k abitye fè, se doktè, prezidan, Aristide. Enben, e sa k fè, ansanm òganizasyon nasyonal yo pral makonnen ak pèp la. Pou n fè w pil on pakèt moun pou n al di kle a pa nan men yo, kle a se nan men Doktè Jean-Berthe Aristide. Priye, veye, se Aristide ki kapitèn bato a. Civil Josnel, prezidan sendika chofè moto legal.